Bonjou bonswa tout moun, li fè lè pou m prezante n plizyè pwen k pral fè esansyèl nan nouvèl la jodi a, pa bliye ou konekte pi gwo rezo a, nou se Sofia TV 83, rezo enfòmasyon an. Gwo nouvèl ki fenk tonbe sou peyi a jan n kab konstate l, Lèzetazini deja pare pou ofri Ayiti 2 elikoptè kote pnh la pral gen bagay nan men yo e sa w tande a la bandi pral pran bwa kale a se sa chanèl moun afè TV bon fè konnen nan yon nouvo nòt yo mete deyò. Panik nan Kwadèboukè, evazyon klasik, yon prizonye tonbe anba bal kote fòs lòd yo, plizyè lòt gentan sove Aprè yon tantativ pou kite prizon an, aprè anpil kout bal tire jounen jodi a la nan moman prizonye yo tap planifye yon envazyon, se gras ak vijilans kèk popilasyon an, espesyalman ajan udmo yo ki ta rive rapid te echwe ak plan makab sa a, malgre sa gen plis pase 4 prizonye ki gentan lage pye yo. Nan kòn aktyalite a, prezidan HTC a ki gen gwo dout sou eleksyon ki ta rive òganize pandan ane sa, Madan Milot Maniga deklare sou Radyo Magik 9, jounen jodi a la, fòk nou pa tache ak yon dat fiks, se erè sa n toujou komèt nan istwa peyi a, alòske sou bò pa Doktè Ariel Henry, li di kout ke kout fòk ta gen eleksyon ki fèt nan lane 2003 sa. Pandan n ap pale a la, Mèt Moïse Derustin jwenn revokasyon li nan tèt Pakè Gonayiv la, Kèk tan aprè li te fin antre an fonksyon jodi ki te 9 me 2023 sa a, nan yon korespondans minis jistis la, Emily Prophète deklare li tounen sou desizyon li te pran pou te nome kòm komisè gouvènman jiridiksyon Gonayiv la, ap soulinye li te 10 zè nan maten konsa lè mèt Déristin te enstale nan tèt pakè Gonayiv la, mèt la rantre nan listwa. Site Endepandans la vin premye komisè gouvènman ki pase mwens tan nan tèt pakè Gonayiv la. Gen moun ki di li rantre floup, li soti flap. Se sa peyi a ofri n. Pa bliye nou se Sofia TV 83 medam mesye, rete konekte ansanm avè n anpil detay ap vini nan nouvèl la pou jodi a. Gen posibilite la gen etid kap fèt la pou lapolis pou bon polisye nou yo ta resevwa 2 elikoptè medam mesye bò kote administrasyon Biden nan pa bliye nou di pou kounya la ta sanble paske piske gen posibilite an men kanmenm se kanmenm trè byen vi paske sitou nou menm nou wè ki te fè yon demach nou wè malerezman ki pat reyisi men lesansyèl ebyen si demach sa fèt li reyisi bò kote administrasyon Biden nan Pou ta bay la police lan 2 elikoptè mezanmi kote bandi yo se kounya nou pral tande bandi k pral tonbe se kounya nèg pral pran rak epi se kounya popilasyon pral kanpe an bwa kale paske la police ap travay paske popilasyon an ap veye jan nou dil kanmenm se yon ekselant nouvèl medam mesye. Pa rapò a enfòmasyon sa, se si sèten nou pral detaye pou ou, nou pral ba w plis detay nan kèlke segond, men pa sa, pa bliye nou di w pou kounya la, li poko konfime a san pou san, men nou egzakteman sou bòn vwa. Epi avan sa, nou tèlman gen enfòmasyon, ebyen pèmèt ke nou antre Senmak dirèkteman, nou pral pale avèk Pradel, frè pa m, kòman nèg ye? E bonjour, bonsoir, nou salye tout zanmi moun afè bon TV yo, nou salye tout e moun ki ap swiv nou kote ke nou gen radyo rema ki ap releye nou la. Ebyen enfòmasyon yo nou prale o nivo de ensekirite a ebyen nap di w ke enfòmasyon ki sa se releye pa e plizyè konfrè nou ki fè n konprann ke e o nivo de lapolis peyi dayiti ebyen li gen posibilite pou kapab gen 2 elikoptè E pou ti inite de lè ebyen lap genyen an, Etazini kapab bay lapolis la ti blennde lejè ebyen pou yo kapab fè patwouy tou, gen plizyè sous diplomatik ki konfime ke gen gwo palto tankou Kanada, Etazini ak Lafrans ebyen yo menm yo ta vle souke kò yo tou ebyen mezanmi se konsa ke yo menm yo eseye e pale de kòman yo menm yo kapab ede polis nasyonal la ebyen nap di w ke si polis la. Li gen 2 elikoptè eben pou inisye e delè eben kote ke li menm lap gen li tap bon pou yo eben etazini kapab ba lapolis la ti blende lejè tou jan ke nou sonje pwomès e ke yo te fè nou eben anpil moun yo menm yo ap ret tann pou ke etazini li menm li kapab sou te kol paske jounen jodi a jan sitiyasyon vin ye la o nivo de peyi dayiti eben kominote entènasyonal la yo dwe sou ke kol yo paske popilasyon li komanse al operasyon. Ebyen bwa kale ebyen bwa kale a li menm li sanse ap avanse ebyen o nivo de peyi dayiti nap avanse toujou nan menm kad dosye e sa kote ke nou konnen gen anpil moun ki yo menm ki di ke e o nivo de e dyaspora ebyen yo te gen yon plan pou yo menm te bay elikoptè kote e dosye sa li menm li pwojè ebyen pou yo ta bay elikoptè ebyen o nivo de lapolis nasyonal dayiti. E nou raple nou, te gen anpil moun ki yo menm ki te gen entansyon sa, e byen fòk yo menm yo te kapab bay, e sa n ta rele polis la elikoptè, te gen jounalis tou, te gen anpil moun ki te di ke, e byen fò n ta fè yon maraton, e byen pou n ta jwenn yon elikoptè ki pa vann anpil lajan, e byen pou nou te kapab bay lapolis la menm blende, anpil machin, e byen lapolis la li menm li ta merite. Ebyen nan menm kad dosye sa. Wi efektivman medam mesye se trè trè enpòtan paske pa bliye ke lè ayiti gen sekirite lè ayiti fonksyone byen li nan enterè lèzetazini li nan enterè lòt peyi yo egalman nan ki sans paske pa bliye ke nou di w ke ayiti la aktyèlman se yon tab tounant li ye parapò a peyi kolonbi Kolonbi, Gon ekip kesyon dwòg kap sòti Kolonbi e souvan ki ap transite vè Ayiti. Donk si nou gen mwayen medam mesye, si nou gen lame an, nou gen lapolis an ki kapab fè patwouy sou lanmè an, epi kounya la nou vin gon inite spesyalize, o plase ki ap vo, ki nan lè lan, donk lap trè bon paske lè nap di la gen anpil kokayin kap sòti Kolonbi ki prale vè la Jamayik, a se moman lan Ayiti lap bon pou nou medam mesye. Epi m panse ke sensèman nou pa menm bezwen ba w plis detay, men pa rapò a entèvansyon ke lapolis la ap mennen, l ap bokou pli fasil pou entèvansyon sa yo fèt alega de polis lan. E sensèman wi popilasyon an kontan, paske jan n ap swiv la nou wè ke moun yo kontan la, jan n ap tande nan videyo an, viv lapolis aba bandi, ebyen wi si lapolis la bon polisye yo ta resevwa 2 elikoptè sa sensèman medam mesye, nap dil epi sa nap kontan de sa epi nou espere ke bandi sa yo ebyen se pa tonbe yo pral tonbe kankou grenn lapli medam mesye jan nou dil bravo bravo bravo men atansyon pa bliye pa bliye jodia la ayiti nan mitan yon gè gè lan se ta di yon konfli ant swa dizan la chine la russie men ayiti nan mitan jodia nou menm sak enpotan pou nou m tande plizyè nan nou ki toujou ap di. Lèzetazini toujou prè pou l negosye avèk Ayiti avèk avèk seri de moun ann Ayiti wi men fòk nou mete moun ki pwòp evidaman si n ap mete moun ki pwòp genyen ladan yo la nou pa ka pale de yo men brèf e Pradèl se kanmenm yon trè bòn nouvèl pou moun yo k ap tande nou la pou moun k ap gen pilòt ok gen pilòt gen tout bagay pou moun ki t ap poze tèt yo kesyon èske Ayiti gen pilòt m ban nou garanti sa Ayiti gen pilòt e gen kèk ladan yo ke nou konnen pèsonèl epi dayè n ap salye yo k ap tande nou la e wi frè pa m. Wi se ou pilòt panse ke nou an chaj avèk pilòt ebyen o nivo de peyi a panse ke genyen de polisye nou konnen ki ta al pran fòmasyon sa ki ta ale ozetazini plizyè lòt kote ankò e yo menm yo arive pran e fòmasyon ebyen nap kontinye nan menm kad dosye e ki sanse ap domine aktyalite a ebyen anpil moun swete pou kominote entènasyonal la li menm li arive. leve pye li ebyen nan kad dosye sila yo nap avanse pa bliye ke wap swiv moun al fè bon swivi ebyen kote ke nou gen anpil moun ki ap swiv nou la ebyen enfòmasyon yo e nap rete nan menm kad dosye ensekirite a ebyen nap di ke o nivo de jistis ebyen popilè ebyen pèp la li menm e operasyon bwa kale a e li menm ki sanse ap vanse e seryezman o nivo de. e peyi dayiti anpil kote yo menm se bwa kale ebyen o nivo de petyonvil jistis popilè ebyen manb gang kraze baryè tiye ebyen a bèlvi e la montayn ebyen si nan on sèten andwa nan peyi a notamman nan rejyon metwopolitèn nan mouvman bwa kale ki anrejistre yon bès siyifikativ ebyen nan lòt zòn abitan yo yo rete mobilize vijilan e veyat. Vif, ebyen se le ka de pa egzanp des riverains de Bellevue, ebyen la Montagne, ebyen yon lokalite nan komin Petyonvil, an efè ant dimanch 7 epi lendi 8 me 2023 yo arive stope, ebyen swivan des enfòmasyon ke nou jwenn gen plizyè manb gang kraze baryè ki dirije pa le nome Vitelòm. inosan kote ke popilasyon yo menm yo arive touye anpil ebyen gang kraze baryè yo akizel de anpil ak malonèt e ki fèt notamman nan zòn meyòt e fò jag tyè kara 2 ant ot ebyen manb ebyen gwoup ame sa yo menm yo egalman pèpetre plizyè masak ebyen nan katye ke n sot arive e pale la yo ebyen nap di ke popilasyon an ki li menm. o nivo de zòn sa e yo arive touye anpil bandi ki yo menm ki fè pati e de e gang kraze baryè e ben e popilasyon an yo menm yo arive mete la pat sou yo e ben nap e kontinye toujou nan menm kad la e enfòmasyon yo e ben e nou konnen kòman sitiyasyon li menm li ye o nivo de e zafè e e ensekirite a zafè. E lòt dosye toujou, ebyen nap rete nan menm kad dosye sa a, kidnapin, ebyen pandan ke kidnapin nan te vo bese, ebyen bandi yo rekòmanse gen 2 pasaje nan otobis ki anlve a Matisan, ebyen 2 pèsòn ont ete anlve an milieu de journée, ebyen jounen madi a nan Matisan. nan antre Sid e Pòtoprens ebyen 2 moun sa yo arive kidnape yo a lenteryè de yon bis de transpò an komen ki asire trajè Pòtoprens lè kay ebyen Meyis Chanje ki se prezidan asosyasyon pwopriyetè chofè ebyen peyi Dayiti APCH li menm li arive fèn konn sa ebyen Young Roman kote ke li menm li di e gang ki ap opere nan katye Gran Ravin e pwente di dwa Ebyen nan doub rap sa ebyen genyen 2 lòt moun yo anlve ki yo menm yo ta pral rann yo Okay ki se twazyèm vil peyi a daprè Peyi Chanje. Ebyen dirijan sendikal la li menm li kontinye pou l egzòte sitwayen yo pou yo trè trè pridan ebyen l mande yo pou yo menm yo pa fè tronson manti san fon samara kontrè yo reste Kenbe nan pyès yo an rezon de operasyon polisyè an kou e gwoup ame yo ki ap kontwole antre sid kapital la yo kontinye ap miltipliye ak anlèvman yo nan sektè transpò la kote ke yo arive ap kidnape moun. Nan menm kad dosye dwòg, dosye kidnapin nou prale nan komin Jakmèl ebyen arete a Jakmèl 2 jèn yo avwe ke yo menm yo se manb yon rezo E enfòmasyon ke lapolis bay, ebyen relasyon yo avèk bandi notwa e Bougòy ensi koni, chèf yon gang ki ap opere nan Gran Ravin sitye nan depatman Lwès. Ebyen 2 jèn sa yo, yo egalman gen abitid yo itilize e sa n ta rele zòn simetyè Pòtoprens pou yo kapab efektye aktivite livrezon zam avèk akolit li yo. Ebyen lò de lò odisyon Réus Chrisnel avè lui-même avwe ke le fusil lui avait Toujou nan menm kad enfòmasyon yo, ebyen yon pwofesè dinivèsite anlve a Martissant. Ebyen n ap di w ke nan Martissant, pwofesè Jean Brière Cadet a ete anlve dans les parages de Martissant le 4 mai dernier, informe l'Université publique du Sud Okay, UPSI. Tan tandiske li menm li tap e li te abò de yon bis de transpò an komen ki tap woule an direksyon de Pòtoprens, ebyen se sa ke rektora li menm li di. Rektora di yo manifeste san rezèv ebyen soutyen yo avèk fanmi pwofesè a ebyen o kò pwofesoral de Lipstak epi ansanm avèk etidyan yo egzije fòs sekirite nasyonal, ministè lajistis pou yo pran dispozisyon nesesè pou kapab retabli libète an tou. O nivo de leta ayisyen, leta li menm li lage peyi a bay gwoup gang ame yo ki yo menm ki sanse ap travay seryezman la kote ke yo menm yo ap antre nan kidnapin ebyen 2 pasaje ki te anlve peu avan midi ebyen jounen madi a alenteryè de otobis ki asire trajè Port-au-Prince kay ebyen rap la li menm li fèt. Komsi wal andan kay dyab la. Si dyab la manje w mezanmi sa se ou gon kote ou k chèche l tou. Yo di nou sa fè plizyè fwa nou lèse dè mesaj nou di w evite pase matisan, evite al nan zòn gran ravin. Kisa w al chèche la? Ou se yon chofè ou se yon kondiktè. Kisa w al pase la? Pou ki rezon w al pase la? Ou konn trè byen mesye sa yo nan zòn nan. Gen seri de bagay pafwa nou te kapab di l. Mwen menm pèsonèlman m ap di sa se yon oto kidnaping li ye. Se teknikman. Ou pa ka konn trè byen Matisan pa bon, Gran Ravin pa bon. Kisa w pral pase lòt bò a? Tout moun di w pa pase la. E menm menm Izo ak pwòp bouch li, li di depi moun pase lòt bò a l ap tire. Poukisa w al pase la? Kounye a yo kidnape w. Kounye a pou moun kapab di kidnaping nan rekòmanse, pou n kapab di mesye sa yo ap pran fòs. Ou konprann? Donk, gen seri de bagay, fòk ou deja prevwa l. Matisan tout moun konnen l pa bon jiska mètnan. Evite zòn nan, evite zòn nan, evite zòn nan. E nap avanse epi wi anpil moun kap ekri nou pradel e pou kesyon elikoptè a wi bon se jan nou dil medam mesye se plizyè sous diplomatik ki sòti e nòt sa e kanmenm e jan nou di se yon trè bòn nouvèl si vrèman pradel e e lèzetazini bay li paske gen lòt moun ki yon ti jan mpap di negatif men ki di ke se pa premye fwa lèzetazini ap fè ayiti pwomès Wi bon yo fè anpil pwomès vrèman men m pa konn tande yo yo pwomèt elikoptè non men la e menm si yo pa ta yo pa ta kenbe pawòl yo men kounye a nou menm fò nou fè ansòt pou yo kenbe pawòl la men kanmenm ann rete pozitif nou pap genyen lè yo di y ap ban nou bagay fèmen bouch nou an nou pran wi mesye. Wi nap avanse nan menm kad enfòmasyon yo ebyen je nou la ebyen tout moun ap ret tann paske nou konnen ke o nivo de kominote entènasyonal la ebyen maten midi swa yo ap ba nou manti nan menm kad dosye ensekirite a si nap prale nap doke nou konnen te gen yon mouvman ki tap fèt ebyen se la pou anpil moun vin konprann sa kap pase lapolis ebyen nap doke gen yon gwo enspektè ebyen kanapevè la ki rele Wilby Pierre ebyen kote ke wo kòmandman. e polis nasyonal la ebyen yo te pran desizyon pou yo te revoke misye oubyen pou yo te transfere l ebyen abitan yo nan kanapevè ebyen yo felisite retou enspektè komisarya kanapevè a Wilfrick Pierre wo kòmandman pnh la te pran desizyon pou retire l nan tèt komisarya kanapevè. epi transfere l nan komisarya Pòtay Leyogàn. Se popilasyon nan Kanapevè kalifye konplo desizyon sila epi tanmen mouvman pwotestasyon ki fòse wo kòmandman polis nasyonal la tounen sou desizyon l. Pandan n ap raple nou ke se abitan Kanapevè ki te bay kou. e kou ke yo te bay kou danvwa operasyon Bwa Kale a, ebyen nou pral gen chans pou nou ta koute deklarasyon plizyè abitan ebyen nan Kanapevè ki yo menm ki t ap pale nan mikwo e jounalis yo kote ke n ap di w ke jou a la se onivo de Kanapevè ebyen Kanapevè ebyen jan ke nou di w li. Ebyen m voyel ba ou kote ke onivo de kanapevè ebyen se la ki yo menm ki te komanse ansanm avek ebyen e dosye sa ebyen kanapevè ebyen yon lot fwa anko kote ke abitan e nan e zon nan yo menm yo e sot se e yo te manifeste yè kote ke te gen anpil kawoutchou ki tap boule kote ke e pep la li menm li te pran lari yo te di ke yo pa aksepte pou ke e komisarya yo yo ta voye e e responsab la ale an mete kout wè mezanmi. e la pou wè ke ou pa konn sa kap pase nan tèt direksyon jeneral pou wè ke eske mesye sa yo menm yo pa nan konplisite ansanm avèk gang yo ebyen kanapevè wi e nou dakò ke yo pat gen dwa pou yo te touye men mezanmi valè fwa yap touye moun depi kounya pou e nou ta di pou ke lapolis pat remèt yo men si lapolis yo pat remèt yo ebyen nou te bezwen pou pèp la li menm li ta al kraze sa nou ta rele ebyen komisarya pou l te pran gang sa yo mwen panse ke kanapevè e li bay leton avèk bwakale a sa vle di ke prè de 14 e bandi. e ki te arive e boule ebyen yo te rache yo nou panse ke se menm operasyon sa ki dwe e kontinye nan peyi a ann al koute ebyen e deklarasyon plizyè abitan ki yo menm yo te nan kanapevè yo e vin felisite retou enspektè komisarya kanapevè a Wilky Pierre e wo e kòmandman li menm yo te arive. Sibe retounen li nan plas. Nap kontinye nan menm kad enfòmasyon yo, nap desann lakay nou nan depatman Latibonit ebyen nan depatman Latibonit ebyen e kote ke nap nap prale pou nou di w ke ebyen se enkwayab men vre èske sa w se nan rèv ke nou ye Jimmy ebyen gen anpil moun ki di ke sa yap tande la èske se nan rèv ke yo menm yo ye nou prale dirèkteman o nivo de e komisè gouvènman ebyen jiridiksyon Gonayiv la ke e anpil moun yo mande èske se nan rèv yo ye. Mesye Agazini se komisè di gouvènman dè Gonayiv ekate di sistèm jidisyè. Ebyen komisè gouvènman Gonayiv la Sir Agazini yo mete li an disponiblite pou kapab ranplase pa Moïse Déristin ebyen jounen lendi 8 me 2023 yo akize l kote ke li menm li outrepase e sè dwa kote ke l libere William Raymond Anpil moun panse ke dosye sa li menm li pa dwe rete la an atandan sosyete a li menm ki ap obsève e kote ke an skwitan lè mwens fè epi jès otorite jidisyè yo konsènan ebyen dosye sa ebyen nou konnen ke gen anpil moun ki yo menm yo mande sa kap pase la paske gen anpil moun ki sonje ke ebyen komisè Sera Gazius ki li menm se te youn nan komisè ki te konn ap batay ebyen kont bandi kokorat Sera yo ebyen yon sèl kou nou pa konnen ki sak pase la. Ebyen pou se enfòmasyon sa ke moun arive tande e sou do e komisè la. Ebyen mèt Moïse Derizen ki li menm ki vin ni se on moun ki te dekriye ebyen jan ke yè nou tap di li o nivo de jiridiksyon Sen Mak ebyen nap do ke mèt Moïse Derizen ebyen anpil moun yo di ke yo pa yo te pran sezisman lè yo te tande ke minis jistis la te pran mèt sa mèt Moïse Derizen e pou li menm li te vin e mete li kòm komisè nou konnen ke. Mèt Moïse Dericen tèlman fè deriv kote ke bawo jiridiksyon Sen Mak yo menm yo te kanpe anfas komisè la ebyen anpil tan. Komisè a li vòlè anpil dosye daprè sa ke avoka yo menm yo te di kote ke kò di deli li vòlè yo genyen sitwayen ki gen zam yo, zam legal komisè a pran li malgre ke li pa komisè jiridiksyon Sen Mak li debake la lavek yo. Te gen anpil lòt zam, te gen anpil lòt bagay ankò. Ebyen se youn nan komisè ki dekriye kote ke. Bro midy ou tande ke li nan afè tè ou tande lòt pakèt bon bagay anfen mpanse ke bawo senmak la depi byen dè tan chak fwa ke komisè gouvènman li menm li rantre ebyen yo sifle yo di ke yo pap sèvi avèk li ebyen mpanse ke jounen jodia gen anpil moun ki te pran sezisman lè yo tande ke minis la te fè malgre ke gen anpil moun ki konnen ke ebyen komisè a toujou gen kòb li li menm poul bay onivo de ministè lajistis daprè sa ke moun yo di. Ebyen, anpil moun te pran sezisman lè yo te tande ke yo ta pral mete komisè a, yo mete komisè a, ebyen pou li menm li te chèf pakè a. Ebyen mèt Moyiz Deristin, ebyen pase kèk minit kòm komisè gouvènman jiridiksyon Gonayiv la aprè l te fin resevwa yon lèt ki revoke l. Ekò ap beve, ebyen nou konnen ke sistèm nan, ebyen mèt Moyiz Deristin la, li te pran anpil nèg la onivo de tribinal, li pran anpil nèg paske l konnen ke yo ta pral kanpe anfas li. Ebyen kote ke jodi a la se pa vye lòbèy kote ke l debake la an gran chèf pou vle di ke l tounen menm ti e pawòl e diskou ke l konn bay Senmak la ebyen se avèk menm ti bagay sa yo l ap pran pòz ke l se moun ki serye e li se yon moun ki onèt ebyen kote ke l menm li t ap pale ebyen n ap di w ke e Mèt Moyiz Derithe li pase kèk trimèstre kòm komisè gouvènman jiridiksyon Gonayiv la apre l te fin resevwa yon lèt ki revoke l yon ti tan apre Mèt Moyiz Derithe ki te gen nan men l. Ebyen yon lèt ki soti nan ministè jistis ki nome li kòm komisè gouvènman jiridisyon Gonayiv ki pote dat lendi 8 me 2023 ak siyati minis la mèt Moïse Déristin ebyen jounen madi 9 me a byen bonè li rantre nan biwo li konn se je chèch li li antre nan biwo komisè a kote li salye popilasyon an epi li deklare li pran fonksyon li genyen avèk li yon jij de pè pou kapab fè envantè sa li jwenn. Nan menm moman, Mèt Moïse Dericet ta resevwa yon lòt lèt ki fè li konnen ke li revoke epi kanpe li pa komisè gouvènman jiridiksyon Gonayiv la ankò. Mèt Moïse ki te deja pran fonksyon pase sèlman kèlke minit kòm komisè gouvènman jiridiksyon Gonayiv la, ebyen li te vini pou ranplase Mèt Pierre Gagéus ki te jwenn revokasyon li. Se lendi a, apre li te fin libere Williams Raymond, ebyen ki se youn nan chèf gang kokorat san ras la, ebyen pou kounya pakè jiridiksyon Gonayiv la, ebyen si poko gen chèf ladann, ebyen jan ke nou di w li, e nou konnen ke Mèt Moyiz Deritè, ebyen fò yo chache tou moun ki fè yo mete la, paske o moun ki te dekriye se pwoblèm sa yo genyen o nivo de jistis, o nivo de. Ke se depi yon moun ki te dekriye, yon moun ke tout peyi a mèt yo kritike l yo ta di ke se youn nan nèg ki pase kòm chèf la ki pi vòlè ki genyen onivo de depatman Latibonit, onivo de jiridiksyon Senmak epi o granm maten ou wè ke nan menm koulwa nan ministè lajistis la wi moun nan gen tout enfòmasyon sa yo epi yo pa sèvi mete eske se pa yon kòb ki bay jounen jodia m panse ke menm si ke minis la al tande vwa popilasyon an paske se youn nan bagay fò nou di l tou paske sou lòt gouvènman yo pa t ap tande moun ebyen mesye sa yo minis jistis al tande madam Emily Prophète li tande moun kote ke yo di l ke nèg sa se yon gwo vòlè retire l ebyen li kite l fin enstale menm kote al retire l m panse ke jodia la se youn nan bagay ke yo fè ke anpil moun ta satisfè paske lòt gouvènman pa t ap tande moun. yo t ap mete l, malgre ke sou gouvènman pandan ke l te la Senmak te gen anpil manifestasyon, anpil dezòd ki fèt jiskaske yo kraze pòt pati ke l pa gen dwa antre. Malgre sa, moun nan ministè lajistis la yo konnen yo te kite l la pi rèd, an palan de minis Berto Dorcé, yo kite l la pi rèd ebyen jiskaske yo vin retire l. Jodi a m panse ke ebyen mesye sa li menm yo dwe retire l nan sistèm nan paske se yon moun. ke anpil moun ap pale mal son moun pase ke son moun ou se pitit li pase ke ou li ba ou onè paske son moun ke anpil moun yo kritike paske ou lè ou se chèf lè yo ba ou pouvwa ou pare la pou ou ale pou ap pa fò pou ap vòlè pou ap fè menm bagay jis pou ap kritike moun anpil bandi sa vyen anpil gwo vòlè yo arete depi nèg sa yo jwenn kòb yo pa bezwen konnen. Yo bay ou abeas corpus, yo voye w ale, yo kapab bay w abeas corpus, yo kapab lage yo paske se kòb la yo bezwen, anpil lajan, anpil mèt teren tou sa fè ke li vin gen gwo konfli tè, ann mete pou nou wè on jou on lè je nou ap fè pou nou wè kantite tè ke komisè a gen paske gen anpil moun se sa ke e sa n ap rapòte w la se pa nou menm non se sa ke ebyen e mesye ki yo menm yo nan bawo senmak la yo te kritike l. Wi Jimmy. Voila e donk medam mesye mwen espere ke nou konprann deblozay ki pete la e pwoblèm ki gen la epi lè nap di yon bagay yo grav nan yon nivo ekstrèmman e orib lan ebyen si nap gade ekran an byen medam mesye si nap gade byen paske m konnen piblik la trè vizyèl ebyen adwat ebyen se Sera Gazeus ansyen Komisè gouvènman, kote ke nou aprann ke misye se li menm ke yo akize ki ta libere plizyè gang ok donk jodi a la li pèdi pòs li nou di w se li ki a dwat la e se a gazeuse touswit aprè medam mesye gouvènman sa deside mete kòm swadizan yon moun ki mye ke li, men finalman yo aprann ke misye pi vòlè, misye pi chat ke sa ke komisè Gazeus, ebyen jodi a la, sa vle di yo apenn fin enstale l, pandan y ap enstale l yo tou retire l, paske lè yo wè dosye ke mesye sa genyen, yo di non finalman nou pa ka retire yon vòlè pou nou mete yon gwo vòlè. Donk se nan sa ke nou ye la. Antouka e Pradel e m pa konn si se moun Senmak, si se moun Gonayiv ki kouri dèyè e dèyè sitwayen sa, dèyè dèyè Moise Deristin, ebyen kanmenm bravo a popilasyon an paske jan nou di l sa pa ka pase. Nou pa ka ap kouri pi pou pou pou larivyè pou n al tonbe nan yon gwo oseyan. Antouka bravo e medam mesye se nan kondisyon sa bagay yo ye la e lesansyèl bravo sa p ap pase wi frè pa m. Wi, jan ke Jimmy nou te di li, eben se te bawo Senmak, e mesye jiridiksyon Senmak yo, e kote ke yo menm yo te gentan kouri dèyè misye, eben, e jiskaske, eben, lè ke yo tande la, a men panse ke gen anpil kri, anpil vwa, eben, o nivo de Senmak, yo menm ki di, oh! Mezanmi pou nou ta tounen avèk nèg sa la, o nivo de Gonayiv, eben, panse ke gang yo, Wè yo tap di ke sa lage yon gang, enben sa li menm li te pral lage pi fò gang ki genyen o nivo de prizon an. Nou ap avanse dirèkteman Jimmy nou prale, ansyen premye minis a y a Claude Joseph enben e di vag koripsyon ki eklate nan diplomasi ayisyèn nan, nan peyi etranje se fwi travay li ke lè li menm li te minis afè etranjè, toutfwa Claude Joseph kwè jistis te dwe fè travay li pandan ke li menm li denonse. epi kalifye kanpay denigreman k ap fè kont li nan kad dosye eskandal sa a. Ebyen nou pral gen chans pou n ta ap tande ansyen premye minis Haïti a Claude Joseph ki di ke vag koripsyon ki vin eklate nan diplomasi ayisyèn nan, ebyen sa k rive nan peyi etranje ebyen se fwi travay li, ebyen konnen ke lè l te minis afè etranjè ebyen tout pòs Claude Joseph kwè lajistis dwe fè travay li pandan ke li menm li ap denonse epi li kalifye kanpay denigreman k ap fè Ebyen kont li ebyen nan kad dosye skandal sa ebyen nou konnen ke ebyen nan zafè Edmond Bouchit la ebyen gen de moun tou ki ta tou e pale de ta di ke minis Claude Joseph li menm e li te nan koripsyon tou li te nan afè e afè sa nou ta rele konbyen lajan pou afè paspò ebyen gen anpil moun la mezanmi e ki yo menm siyen paspò ayisyen fòk yo ta chèche moun sa yo pou yo konnen ke paspò se moun yo se etranje yo ye epi yo gen paspò ayisyen nou panse ke ebyen fòk jistis fèt men se youn nan pwoblèm ki genyen ann mete moun nan kominote entènasyonal la li fè yon seri de efò la e kote ke yo menm tou yo ta akize moun yo ta di moun sa yo nan koripsyon se jis ke lajistis nan peyi nou pa janm fè li byen nou panse ke nan diplomasi a ebyen fòk otorite yo. yo menm ULCC ebyen e baf ebyen plizyè lòt kote fò yo ta fè ankèt pou konnen ebyen èske e bagay sa ap ret konsa paske a chak fwa ke lè yon moun an Ayiti e li okipe yon fonksyon lòt bò lè epi lè peyi l kanpe fòk nou di ke e se e bon se youn nan bagay ki gwo bagay ki fèt la se madan tonton madan tonton ki li menm ki e nan prizon ebyen yo akize l tou e nan zafè koripsyon ebyen an n al koute ansyen premye minis a ya Claude Joseph. e ki li menm ki pale de vag koripsyon ki eklate nan diplomasi ayisyèn nan, ebyen li di ke nan peyi etranje se fwit taba ke li menm li te fè lè li te minis zafè etranjè, ebyen tout fwa Claude Joseph li menm li kwè ke dwe gen jistis ebyen ki dwe fèt ebyen nan kad dosye sa kote ke li menm tou li denonse.